Daprè sa nou ta aprann o nivo mòn kabrit, bandi ta kidnape yon bis Capital Coachline ki tap soti an Repiblik Dominikèn, li te genyen anviwon 26 a 28 moun ladann, yo pote ale anplwaye yo epi dezabiye tout sa yo te gen ladann men sepandan yo fè konnen se yon chofè dominiken Men pou koulye la yap chèche l kon chen fou e pèsòn moun pa konn ki kote l fè li ta egare dans la nature. Bonjou bonswa tout moun byenvini sou rezo enfòmasyon m kontan ansanm avè n jodi a se moman pou m prezante n plizyè pwen nan nouvèl la rete la men nouvèl la nan bon jan ti mamit du menm kou yo ale pi lwen pou fè konnen tou bandi yo pat kapab pilote bus la Yo te oblije abandone l o kou de wout. Lapolis ki t ap flète nan zòn nan te arive dekouvri tout briganday mesye yo ta fè atè. Genyen yon komisyon ki rantre soti Lèzetazini, Kanada vin mennen ankèt sou sa yo fè konnen kote genyen polis ayisyen yo ki t ap travèse moun pou 25 mil goud ak 30 mil goud. Di menm kou yo mande popilasyon an pote kole pou kapab konnen nan ki kontèks polisye sa yo t ap travèse moun nan cha blende yo soti Lafito pou rive nan zòn Bon Repo e soti tou nan zòn Kabarè pou ta travèse ale pi lwen toujou. Medam mesye anpil enfòmasyon nan nouvèl la rete la an nou antre nan detay enfòmasyon yo e si ou poko fè sa sonje abòne ansanm avè nou Plis detay ak enfòmasyon ap vini nan nouvèl la sou rezo pa w la. Ayiti, nan kòmansman semèn sa a, te gen yon kantite ti bis ki te fè tantativ pou yo te pase ale nan zòn Lafito. Bis sa yo te sòti nan zòn Senmak. Ebyen, genyen responsab sendika chofè ak pwopriyetè veyikil anba Latibonit lan, Etzer Pierre, ki fè konnen yo t ap eseye pase Kanaran pou antre nan Pòtoprens. Sa pase ayè madi an kote bandi ak zam fouye yo nan zòn Lafito, oblije tout moun desann machin yo pou yo pran tout sa k sou yo. E malgre tout tantativ yo te fè, bandi yo te oblije, bandi yo fouye yo te oblije retounen. Yo kounye la a se yo oblije pran wout Mirbalè a pou y ale Pòtoprens. Yon wout daprè responsab sendika sa ki long anpil e ki kraze machin yo. An n tande deklarasyon Etzer Pierre nan mikwo kolaboratè nou Milcent Maleus. Sendika yo wi, piske nou te wè machin ak kayo yo t ap pase, kounye a nou menm nou oblije pran kyòs nou pase tou. E se nan menm jou yo ta pral fè aksyon sou machin ak kayo yo anpi nou tou arive nou menm pran nan aksyon an tou yo fouye 3 machin nou. Kounye a nou menm piske yo fouye 3 machin nou e nou tou retounen pase pa Mibalè ankò. Mwen te panse se yon antant ke nou te jwenn oubyen nou te gen yon bagay espesyal ki fè nou, lè m di espesyal la, se te gen yon antant ofisyèl ki te fè nou te pase, m pa t panse se konsa sa te ye. Eta ki sendikalis la, kiyès ki pral fè antant? M ta dwe fè antant avè leta, pa gen leta nan peyi a. Petèt nou menm, nou lè chofè, nou òganize nou, nou wè si gen pasaj, nou pran chans, men piske nou pa ka pase kounye a, nou retounen menm kote n te ye a. Ki ti bis yo fouye konsa? Yo fouye yon machin ki se Lovens, yon machin ki fè Pòtoprens Senmak, yo fouye Lovens, yo pran kòb nan men l, yo ba l presyon, yo di si l pa ba l 50 mil goud y ap antre anndan avè l, bon l pa t gen kòb se 1200 dola l te genyen li bay li. Yo pran Roberto, yo mete tout moun li atè, yo fouye ala filendyèn. Yo pran yon machin ki se machin pou sonde ankò ki se Johnny, yo fouye l, yo pran tout bagay nan machin nan, tout moun, yo pran tout kòb yo nèt. M konnen wout Mibalè a se wout ki difisil, poko mèt anw la. Bon, nou la sou kont leta, pou lè leta deside nou retire nou ladan l, paske wout abityèl nou li atè a, li pa gen tou fouye ladan l, li pa gen blokis, li pa gen anyen. Se leta k pou ba nou sekirite pou n pase ladan l. Gen enfòmasyon ki di chak fwa nou sou kite estasyon Sen Mak nan Pòtoprens, lè n ap tounen Pòtoprens ankò nou oblije ale nan garaj. Wi, paske wout la pa bon, wout la kraze nèt. Men se kèlke po chen anwo a. k ap fè bouche ti sou nan wout la ki fè vin gon aleme chofè yo tou lè yo pase yo fè mendèv avèk yo ki koz wout la vin gon ti aleme chak lè w vini si w ta fè yon 5 mil dola w vini fò w al bay 2 mil dola 3 mil dola nan garaj pou anba vant machin nan pou link pou bòl jwent pou plato tout kraze pa gen wout. On mesaj espesyal sa n ap ye mesye Etzer. Mesaj m gen espesyal m ap voye pou gouvènman menm li lè pou l di yon mo avèk nou yo kite. Ensekirite a la layite banda twòp nan peyi a, fò yo fè yon jan pou rès malere k rete yo, pou yo ba yo kote pou yo pase pou y al vake aktivite yo pou nou pa mouri. Nou t ap tande deklarasyon Etzer ki t ap pale nan mikwo kolaboratè nou Etzer Pierre nan mikwo kolaboratè nou Milsan Madeus. Avèk detay enfòmasyon yo, yon bato ki pote non Catalina Blue, ki t ap transpòte 72 konntenè ki te chaje avèk machandiz, fè nofraj ayè mèkredi 18 janvye 2023 a. Bato sa a, ki te sòti nan pò Lafito, sou wout nasyonal nimewo 1 an, te dwe rann li nan APN, Otorite Pòtyè, ki stwouve l boulva Lasalin. Daprè enfòmasyon ak ta vin jwenn nou, bato sa a t ap transpòte kamyon avèk konntenè ki sòti plizyè kote nan plizyè pò nan peyi a. Fò n di ke depi plizyè mwa, bandi ame yo toujou okipe wout nasyonal nimewo 1 an nan zòn Lafito, Kanaran, Ti Tanyen ak sa ki bay aksè ak Pòtoprens ansanm avèk pò Lafito konplètman inaksesib, okenn machin pa ka pase. N ap ale nan sa k gen pou wè avèk dosye ensekirite a nan peyi Dayiti. Chèf gang, yon ansyen polisye e vin tounen chèf gang, Alex Amstrong Dumornay pèdi lavi l yè nan Petyonvil. Chèf gang Bridsou an ki se yon lokalite nan komin Petyonvil, Alex Amstrong Dumornay mouri ayè nan Petyonvil. Li te nan zòn 8 di swa, kò misye te toujou rete nan lari. Yo ba l yon ti non jwèt, Jeneral Alex. Li t ap benyen nan san li pa twò lwen Djumbala, sou wout Frè la, nan Petyonvil. Selon yon sous ki ta sòti bò kote lapolis, ansyen polisye a te mouri nan boukante kout bal avèk fòs lòd yo. Alex Armstrong Dumornay te gen avi rechèch dèyè li. Aprè operasyon an, lapolis te oblije retabli yon perimèt sekirite otou de kadav lan. pou anpe avan ke yo vin fè konsta legal li. Epi nan depatman Latibonit lan tou ta genyen 3 endividi ki jwenn a arestasyon yo, 2 zam sezi ak yon kantite katouch nan komin an Tirivyè Latibonit. Sa pase ayè mèkredi an. Spen Jeff e Virgil, Normil Joseph ak Arnel Simon se non 3 endividi sa yo ki te gen nan men yo yon fizi M4, yon pistolè, ak plizyè katouch 5 56. Sèvis ransèyman depatmantal lapolis la nan Latibonit fè konnen endividi sa yo ta gen relasyon ak gwoup gang Gran Grif lan k ap frape nan lokalite Savyen ti rivyè Latibonit. Toujou nan sa k gen pou wè avèk dosye ensekirite an genyen yon bis ki fè trajè Pòtoprens Repiblik Dominikèn bandi ak zam ta atake bis sa ayè. nan zòn Mòn Kabrit. Se ta nèg ki te gen gwo zam nan men yo ki atake bis konpayi Capital Coachline lan ayè mèkredi an nan zòn Mòn Kabrit, se yon komin nan Kwadèboukè. Se sa fè yon lòt otobis ankò ke mesye yo mete men sou li. Te gen 37 pasaje ki te andedan bis sa ki t ap vini nan peyi Dayiti. Lè yo rive nan Mòn Kabrit ki se yon lokalite nan komin Kwadèboukè, nèg ak zam arete bis lan. E sa daprè enfòmasyon ta vin jwenn nou, otès lan ta resevwa 3 bal, yo kouri avè l byen vit nan yon sant de sante. Pa gen okenn nouvèl sou chofè a ki ta yon dominiken e se premye fwa ke l tap fè vwayaj ant Ayiti avèk Sendomeng. Fò n fè konnen ke otobis lan, bandi yo te oblije abandone l sou wout lan paske yo pat kapab pilote otobis sila ki se otobis konpayi Cochin Line. N ap antre, n ap toujou rete nan trafik e nan afè ensekirite an piske gen yon dosye ki te fè yon bon tan t ap pale, se kantite zam ke yo te kenbe nan yon konntenè ki te pou legliz episkopal nan peyi Dayiti. Ebyen, genyen nan kad ankèt k ap mennen sou dosye trafik zam sa avèk minisyon, ki enplike Legliz Episkopal nan peyi Dayiti, jijman Antel Jean Claude kontini enstriksyon l. Majistra a te tande madi 17 janvye a yon nome ki rele Samson François, daprè sa ki ta sòti aprè odisyon François Samson, ebyen ofisyèlman yo kenbe misye, yo mete l nan prizon. Selon enfòmasyon yo, se li menm ki ta dwe resevwa koli sa yo ki t ap sòti nan men Remy Lindor k ap viv nan peyi Etazini Damerik. Daprè dènye enfòmasyon k fin jwenn nou, n ap souliye ke gen plizyè pèsonalite ki deja arete nan kad dosye sa ki kenbe legliz episkopal nan peyi Dayiti. N ap raple Jean Gilles Jean Marie te jwenn arestasyon l, se te dènye moun, se te kontab la, yo te arete l 23 out 2022. N ap rete nan sa k domine aktyalite an, se sitou sa k gen pou wè avèk dosye CSPJ an. Gen reyaksyon k kontinye ap tonbe. Genyen asosyasyon jij de pè yo nan peyi Dayiti ki reyaji aprè desizyon CSPJ pran pou l mete plis kon trantèn jij deyò nan sistèm nan, kontrèman avèk lòt vwa k ap leve pou denonse travay komisyon Sètifikasyon Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè, Asosyasyon Jij de Pè Ayisyen yo, yo menm pa vle tande bagay sa a menm nan zòrèy yo. Yo denonse pa kont traktasyon ki selon yo menm gen lòt objektif pou ta sal imaj Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè, CSPJ. Gen kèlke konseye ki yo menm selon yo menm ta enfliyanse rezilta o prejidis don kantite majistra. Genyen asosyasyon jidepè yo kalifye de ridikil e menm inaseptab alegasyon kont yon enstitisyon k ap travay pou wè si yo kapab redore blazon sistèm jidisyè lan ki si tèlman dekriye nan peyi Dayiti. Yon lòt kote, yo di yo ankouraje aktè yo pou yo tande vwa majistra non sètifye yo pou kapab gen yon evantyèl rekonsiderasyon pandan y ap renouvle konfyans yo nan reprezantan jij de pè Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè la, nan vil Gonayiv 2 jou aprè odisyon oubyen desizyon CSPJ pran pou l ekate kèk majistra nan sistèm jidisyè nan peyi an. Plizyè vwa leve nan vil Gonayiv pou denonse desizyon sa a. Mèt Nixon Gilles ki se yon avoka ki nan bawo vil Gonayiv deklare desizyon CSPJ an pran se yon desizyon enjis paske jij Denis Pierre Michel CSPJ ekate nan sistèm nan, se yon jij serye ki ta dwe jwenn yon lòt tretman. Mèt Nixon Gil mande pou gen yon komisyon ki fòme pou regade sanksyon ki pran yo kont jij Denis Pierre Michel lan. Ann tande deklarasyon Mèt Nixon Gil. An pati, CSPJ ap fè yon bon travay. Paske gen anpil move grenn nan sistèm nan. E nèg sa yo bay anpil pwoblèm. Ansyen jij sa, jij sa yo bay anpil pwoblèm nan sistèm nan. Men, gen yon travay teknik pou mwen menm CSPJ pa arive sène di fè ke nou pa, m pa kwè gen yon mikwo twotwa vrèman. E petèt yon moun, yon. Yon moun gen dwa ale al pote plent ou byen gen moun gen dwa di yon bagay ke yo aji sou li. Men nou gen nou gen 2 jij de nan sistèm nan la ki yo pran sanksyon kont yo, se ta jij Denis Pierre Michel avèk jij Jondel Petit Frère. Kòman ou menm ou konprann sanksyon sa yo? Bon, mwen menm depi 2009 mwen avoka e jij lan li menm. Li toujou fè travay li byen. Wap pale de ki? Jij Denis. Li toujou fè travay li trè byen. E konpetans li ou pa ka mete l, ou pa ka diskredite li. Se yon yon jij ki gen tout sa l gen, li ta dwe genyen antanke yon jij ki konpetan. Dapre ou menm, desizyon sa a li enjis? Donk mwen menm, ou konnen m pa konnen ki teknik. CSPJ te anplwaye, anplwaye, men èske CSPJ li menm li gen dè prèv tanjib? Si l gen dè prèv tanjib, wi ke li byen aji, men si l pa gen dè prèv tanjib, e moun sa yo, yo ta sipoze gen yon, Nou pral voye. fè yon rekou kontre, kontre desizyon sa a, paske. Pou mwen menm, m wè jij lan li menm se yon jij kap travay nan jiridiksyon an, kap kwape bandi, ou konprann? Depi yon nèg tande jij Denis e li te la lap met kò l deyò. Nou tap tande deklarasyon mèt Nickson Gilles ki se yon avoka nan bawo vil Gonayiv. Gen reyaksyon tou ki pa sispann tonbe aprè CSPJ fin pibliye lis majistra li kenbe epi lis sa l mete deyò nan sistèm nan ki nan move zafè. Prezidan Anama, Jijan Jean Wilner Morin ki gen vis prezidan asosyasyon an Merlin Toussaint, CSPJ, te mete deyò nan sistèm nan, anonse gen demach ki deja pran nan lide bò kote Konsèy Siperyè Jidisyè lan pou yo kapab wè posiblite pou verifye ak analize tout dosye kèk majistra e CSPJ mete deyò pou wè si pa genyen erè nan travay Komisyon Teknik Sètifikasyon an. Ann tande deklarasyon Prezidan Anama, Jijan Jean Wilner Morin. Non li pa byen fèt, nou konnen sèlman son egzijans de la lwa fòk li fèt. Mentnan nou tande de majistra kap plenyen, nou tande de kòlèg ki deklare ke dosye yo mal apresye. E se poutèt sa nou pral asosye nou avèk dè asosyasyon sè pou ke nou rapidman mande odyans nan CSPJ a pou ke nou kapab gen posiblite si posib pou nou kapab jete yon koudèy su sèten dosye pou nou wè si te gen erè e a se moman la nou te kapab fè dè rekòmandasyon, de nouvèl analiz de dosye majistra yo ki yo menm ta estime ke yo viktim nan. An gwo, se yon travay ke lalwa egzije, an gwo, se yon travay ke nou toujou ankouraje, men nou kwè tou ke li nesesè. pou yo bay majistra yo posiblite pou yo defann yo nan kad pwosesis la paske pa gen rekou e si pa gen rekou fòk genyen yon analiz, yon etid de dosye a ki fèt avèk le konkou di majistra konsène. Mwen pa di ke CSPJ twonpe l men pa gen okin èvre imèn ki pafèt nan tout apresyasyon. Mwa dèyè sètifikasyon, nou toujou rankontre avèk le CSPJ aprè sètifikasyon an, donk m pa kwè ke l ap anpeche kounya pou nou rankontre avè l, pou nou diskite avè l, e yo menm tou yo kapab ba nou dè eksplikasyon si yo twouve ke li nesesè. Sa pa depann de nou menm asosyasyon e sa pa menm depann menm de CSPJ paske genyen yon. ansanb de enstitisyon a ògan nan peyi a ki yo menm la pou reprime enfraksyon kèlkeswa nivo ke l komèt e kèlkeswa moun ki komèt li a. Donk mwen menm mwen pa genyen pou m analize sa. E l'administration du tribunal est encore là, il y a un doyen qui fait l'administration du tribunal et la loi dit doyen an loske yon jij swa manda l fini oubyen pou rezon ou lòt jij la pa la, pou l redistribye dosye a a bay jij avèk e bay de lòt e bay lòt jij ki gen menm konpetans lan ki kapab trete dosye a. Nou t ap tande deklarasyon jij Jean Wilner Morin. N ap ale nan lòt pwen k domine aktyalite an, gouvènman ayisyen an finalman pibliye nan jounal ofisyèl Le Moniteur arete ki nome pèsonalite ki konpoze Wo Konsèy Tranzisyon an ansanm avèk atribisyon yo. Genyen fanm politik kan Mirlande Hyppolite Maniga, òm dafè Laurent St-Cyr ak pastè Callixte Fleuridor ki konpoze Wo Konsèy Tranzisyon an suivan atik 1 arete ki sòti nan Konsèy dè Minis ki te fèt 31 desanm 2022 a. Selon dokiman sa a ki pibliye, pèsonalite sa yo ki deziye an e pa sektè politik, ekonomik ak sosyal Leta pral mete a la dispozisyon HTC a mwayen nesesè ak egzèsis atribisyon yo ki prevwa nan Konsènsis Nasyonal la pou yon Tranzisyon Enkliziv ak Eleksyon Transparant ki te siyen 21 desanm 2022 an, daprè sa atik 2 arete an ki pote siyati Premye Minis ayisyen Ariel Henry avèk lòt manm kabinè ministeryèl la. Selon atik 3 nan arete sa a ki pibliye a, manb Wo Konsèy Tranzisyon yo, yo pa ni gen dwa, ni dezo, yo, an kèlke sòt, yo pa ni an dwa, ni an fèt, òdonatè oubyen kontab dènye piblik. Disefètke, nan nòt sa a, prestasyon yo pandan tranzisyon an, byen yo, pa oken ka pa gen anyen pou l wè ni li pa yo pap ipoteke legalman ni yo pap fè objè de okenn obstansyon ni dechaj. Daprè enfòmasyon ki ta vin jwenn nou, pa gen okenn kominike jiskaprezan ki bay dat ki prevwa pou enstalasyon Wo Konsèy Tranzisyon an ki lè l ap rantre an fonksyon, daprè nòt ki sòti nan jounal Le Moniteur. Epi n ap fini avèk jounal la nan sa k gen pou wè avèk rapò ki gen ant Ayiti avèk peyi Kanada. Nan dènye enfòmasyon yo, ta gen yon siyati ki fèt ayè mèkredi an yon nouvo pwotokòl dantant ant dirijan Polis Nasyonal Dayiti yo ak Sou-Komisè Jandamri Wayal peyi Kanada, Michael Dufène. Fò n di klè, akò sa a pote sou ranfòsman kapasite avèk Polis Nasyonal la, selon yon mesaj ki pote sou kont Twitter anbasad peyi Kanada genyen nan peyi Dayiti. Jodi an, sou-komisè a polis lan nan peyi Kanada, Michaëlle Dufin siyen yon nouvo pwotokòl dantant ki vize fasilite koperasyon antre 2 peyi sa yo pou ranfòse kapasite Polis Nasyonal Dayiti an. Dapre sa n te kapab li sou kont Twitter peyi Kanada, Ottawa reyafime yon lòt fwa ankò soutyen l bay Repiblik Dominikèn, bay Repiblik Dayiti. Vizit sa a ki fèt nan peyi Dayiti, se yon wo responsab jandamri wayal peyi Kanada ki te antre nan kontèks pou l te vin obsève sa k ap pase nan peyi an epi pase an revi divès kritik ki ta sòti bò kote fim kanadyèn ki te dwe oubyen ki vann peyi Ayiti